qui nous a conseillé de faire ci, de faire ça, patati patata, et puis, ben, nou vini la justement pou kapab pote informasyon ba ou, ki sa kap pase la. Yè te gen yon situasyon trè trè trè trè difisil o nivo de la kwa de bouke, paske nan yo te kanpe sou vole, e la polis li menm, lap veye. Donk, euh, le polisye ki son a l'interieur du char, donk, euh, yo te gen tap veye, Kisa kap pase paske te gen anpil kout bal ki tap tire nan kwadeboukè a nèg yo te pral fè yon tantativ pou te kapab pran yon machin epi lè polisye yo rive a tan epi sa w tande a la yo kòmanse mete plezi pou nèg yo e nèg yo menm tou y ap reponn donk sa te oblije nèg yo retranche ale nan baz yo epi ben lapolis li menm li te kontinye ap trake nèg sa yo paske lapolis te vle ke pou te kapab genyen kontwòl lari a. yon ide kòman sa te ye. Se konsa sa ye sou wout nasyonal nimewo 8 la, nou kapab di. ki relye depi li sòti Kwadèboukè pou monte Kota, Micho, e zòn Digué, se zòn sa yo m kapab di la e ki pa twò byen pou jodi lendi 4 jiyè. E n ap mande a tout moun k ap frekante wout nasyonal nimewo 8 la pou moman kounye a la. Pou yo pridan paske anpil detonasyon sa ki lakoz yon panik total sou nasyonal la nan fò viv e tande kòman sa ye. Tande non fòm di nou ke Jan ba la te ye yè la genyen enfòmasyon ki tobe kòm kwa Jean Robert Brutus Ki se yon gwo kòmandan, misye pran bal o nivo de la Kwadèboukè. E pi, li te gen 2-3 moun avè l, gen yon bèl sè l tou ki blese. Alò, fò n di nou byen ke, apre zak sa fin pase a, ebyen polisye yo menm yo vini, swa pou, m ta kapab di, pran kontwòl sitiyasyon an, men tou, rive fè sa n ta kapab rele reprezay. Paske, tande byen. Lè yon bandi pase yon kote l fè yon aksyon kòm si li touye yon moun epi li ta blese yon polisye an kelke sòt donk atann ou aske lapolis ap vini an retou e ap gen reprezay e nan reprezay ki genyen la a m ta kapab di byen bonè genyen yon dam dam sa a li vin nan mache avèk pitit li pwoblèm lapolis te sou plas. Bal ap tire, pitit la mouri. Elle a accusé la police d'avoir tué son enfant. Alò nou pral kite w gade ti video sa men fò n di ke ti pitit la te di fi a l pa pral nan mache a non. Se triste lè w ap tande temwanyaj manman an. An n tande. Des hommes armés ki yo menm ap simen la terreur au niveau de cette commune, lè se pa mesye sa yo, lè nèg sa yo fon ekzaksyon la polis vini popilasyon an an danje. Bagay yo rèd wi mezanmi, bagay yo rèd dan la repiblik. Des fwa ou konn poze tèt ou kesyon pou di kòman moun yo fè viv men ou oblije kanmenm. Genyen Marcnaly Joseph se non yon jenn gason. ki li menm bat mennaj li ki rele Taïka Dorvil ki gen 25 lane jis li rive touye l pandan yo te sòti vandredi premye jiyè pase a. Premye eleman enfòmasyon yo ta pral vini aprè fanmi an te wè Taïka pat antre vandredi swa e yo ta pral jwenn kò jèn demwazèl sa a samdi ki te 2 jiyè a nan lokalite Gedon Taïka Dorvil ke yo jwenn kadav li nan komin Ench li ansanm avèk nou. Bonjou. Bonjou Guerrier, bonjou oditè oditris ki ap koute nou. Ok, pale pale pi fò, eksplike nou non. Ou di ke ou te vle pataje avèk nou plis enfòmasyon pa rapò a sa ki di maten an deja nan jounal lan konsènan ka sa. Wi, sa m te vle pataje, nòmalman lè fè a fin pase, ou konnen, Kounye a se kijan yo ye. Gen kap di sa ki bon, gen kap di sa ki pa bon men o fon yo pa janm konnen istwa a vrèman. Bon pou byen di nou, eleman ki tiye Sèm nan, li se bon zanmi m. Bon zanmi m, zanmi konfyans mwen. M tèlman byen avè l, m ba l parenn pitit mwen. Parenn pitit mwen, m fè timoun nan, m tèlman byen avè l paske lè m nan kòd avè l. Papa pitit mwen mari m, depi mwen pral chache l pou mwen, li toujou konnen, li toujou ap konseye nou pou nou ret ansanm, di a, se yon bon zanmi li pou mwen, mwen bal parenn pitit mwen. Men m pa janm konnen ke li nan relasyon avèk sè m an kachèt, li pa janm di m sa. Kounye a se yon lè manman m rele m, manman m pa konnen tou. Kounye a se yon lè manman m rele m, manman m di m. Li di pitit mwen, mwen gen yon ti sè la ki rele m ki di m konsa, li renmen avèk yon eleman, eleman an ba l pwoblèm, li pa konn sa pou l fè, li santi l vle fou, men eleman an se yon nèg tou mond. Men mwen menm akoz konnen nou pa menm papa, mwen m leve avèk papa m, se tou mond mwen leve, li menm li leve avèk manman l, papa l mouri tou anfen, se a manman l li leve Santa la Cruz, mwen m leve tou mond. sè nou a ye. Epi menm konsè a soti m dekontwole. Paske nòmalman l se bon zanmi m, men m pa ta renmen pou l ta nan relasyon avèk sè m. Paske m konn Malie bat fi anpil. M konnen li bat fanm anpil. Kounye a lè m vin konn sa, epi m rele sè m nan. Li di, a, m te renmen tout bagay sa w e la sè m. Li di, kòman w fè nan relasyon avèk Marc-Malie pou moun fo mond ou pa di m? Mse kòm ou fè sa epi lè a tou m kòmanse joure paske m gen lòt sèm ki rele Widiana m di konsa e sak fè nou menm banm Widiana m Widiana toujou rakonte m tout afè l m di w menm pou la elè e sèl lè sa di m se men pa fòt mwen non se Maknali ki pa vle m di w si l ansanm avè m li di si m di w l avè m kòmsi ou pral fè bagay la fout eskandal ou pral rele manman m w ap di manman m sa m di kòman pou m ta fè konnen pou w gen relasyon avèk Maknali pou m pa konnen. Kounye a la, menm lè l fin vin ta, epi li vini to mòn. Kounye a m ap pale avè l, m di, Sè m, mata li ap tiye w wi. Li di, Ou gen pou pèdi lavi w. M di yon sèl bagay, m di lòm yo, paske m konnen l bat fi anpil. Li gen yon madan marye, li tèlman bat fi sa, li t al bat fi sa jis Sendomeng. Fi a te pibliye foto kot mesye te bat li sou rezo sosyo tout bagay. Kounye a m esplike sè m nan istwa a. Sè m nan di m mata li pa janm di l si l marye. Yon seri de bagay masta li pa janm di. Epi yon lè, pandan sè m nan la epi mwen menm, m kite telefòn li rantre m nan douch la li vin wè m al men epi m ale nan telefòn li, m wè kote li di, masta li ou tromatize m, ou di m twòp betiz sal, ou di m twòp mo. M pa janm konnen si l konn bat li. Sa ka rive yon mwa edmi lè m vin konnen yo gen relasyon, Men pou m byen di w Guerrier, depi lè m fin konnen an, Maptali konnen m zanmi l, men ofon m gentan pa zanmi l paske m konnen sè m nan gen pou l pèdi lavi l. Men w konnen lè w wè yon damou, paske ti nèg la gentan fè l damou deja. Menm zanmi li te gen, li gen douzan, Maptali entèdi l pale avè l. Lè m al sou telefòn sè m, mwen pa wè nimewo m. Nimewo gran sèl m pa wè tout moun ki ka pale ak sèm nan li pa vle kitel pale ansanm avèl m pa konnen èske se pou lè lap bat li pou nou pa konnen kounye a pou m ka rive sou fè ki pase vandredi an kounye a lèl fin pale avèl epi men yon lè m vin sou dosye avèk Martalis kounye a Martalis di m. Wè sèw la pa pran timoun li ye wi li di li pat vle re manzè li di sou wè kijan manzèl son jou m mandel soti antanke zanmi kounya pandan m soti avèl epi mal depozel lakay li m tòdye nan chanm nan m fèmen pòt m fè sèks avèl epi men ansanm nan m pa janm gen yon jou kote Caïta dim li ansanm avèm se pat sa li tap esplikem sa kounya la menm nan jedi li pral tuye sèm nan nan vandredi swa. Lè se dil pase, pase m pou ti degaje m ak fè bò lari an, lè m gen timoun, se bò lari a m konn mete ti recho, m fè ti manje pou yo pafwa. Men pa gen anyen m ap manje pou m pa ba li, pa gen anyen m fè bò lari a pou m pa kite pou li. Sa vle di nou tèlman alèz, nou manje ansanm, m pa janm panse si l t ap trayi m konsa. Kounye a li pase li pou makomè. Ou pa fanyen jodi a. M di a m pa fanyen non, m te gon ti reso m prete nan men yon moun, yo pran l, m ap tann pou m achte yon lòt. M pa fanyen jodi a. M di lè m achte reso a m ap fè w konnen. Li pati m pa janm wè l. Nan vandredi swa li pral fè achte yo. Mwen l pase byen chèlbè men li pa chita nan bitik lan. Li toujou konn di m kote l pral soti epi lè m vin konnen l achte m nan, li pa janm di m kote l prale ankò. Kounye a la epi li soti. Kounye a, m pa fin kite komès mwen, m fin kouche lakay la, men m poko konnen sa k ap pase an. Kounye a, lè m rive lakay mwen, epi m di si m santi m pa byen, soti deyò, kite m fout repoze m pou kont mwen, oubyen vide ti dlo sou mwen, pase m pa konn sa k ap pase a, m poko konnen, m santi m pa byen. Pati menm kote an, epi Bonnie te m sou di m, Rele zanmi ankò. O Willy, sa a, nou potko t ap vle, nou potko t ap di sa. Mathalie pat vle nou di sa Mathalie te kanpe ansanm avè nou li t di wi nap chache Taïka depi vandredi swa nou pa wèl men sèm nan rete al bò yon do yon rivyè rivyè limoni an kounya la men mèm yon kòtèm rele manmanm m di manmanm rele demwazèl yo a paske mwen menm mwen pat konn afè relasyon yo m tande yo pa wèl epi menm kote a manmanm fout Bon Dieu te rele nèg la poul degaje l poul dim kote li avèk li souple. Men m poko vle fè sa fè on eskandal piblik pou moun yo se sòsyè yo se ti Alain dyòl yo epi aprè mwen menm poum vin wont nan dosye an. Wala menm kote li fin li fin demwazèl la fin dim sa m di en m poko ap di fanmim sa banm al en. Mezanmi se lèm rive medam yo ap esplike m yon seri de bagay yo di Mak Nabi abite bat sèm nan nan lari m labi avè w m pa janm konnen kounye a la menm lè nou pa wè l mwen fè flyers mwen fè foto m ap mache chache nan lari pou mwen si m a jwenn sèm nan yo di wi ti dam sa nou konnen l wi si nou wè l ap bat li n ap mennen l ale pou paske yon lè nou wè jenn gason ap bat li devan yon club m pa janm konn bagay sa yo non si m te vin fò konnen menm lapolis m ta prale pou vakabon an li pa tap desann. Nap pale nan telefòn ti sèm wap pèdi lavi sèm paske Masaly gen pou tiyow epi menm kote al dim gade m santi m ta al yon kote trankil m santi m ta al yon kote lwen pou pyès moun pa nwim pou pyès moun pa anmèdem menm pa janm konn sa kap pase sèm kounye a la menm Gade m chache, m al nan lapolis, m fè entèvansyon, m al nan mòg, m al tout kote m pa jwenn sè m nan. Kounye a lè m vini, mwen fenk gen ti bebe m vini m vin jwenn ti bebe m. Kounye a pandan yo rele m nan telefòn, m di manman nou pap chache l ankò. Mathmaly di nou li t al bat li lòt bò yon pon, Mathmaly tiye sè m nan, li ba l yon move kou, li lage l anba pon an, an nou tann kò a, m pap mache ankò. Bat machan kòm mwen fè chèn ankò. Dakò. Kounye a mwen te voye yon mesaj ki di m, yon jou yon lòt demwazèl te vin pete nan yon rivyè, li kòmanse santi, chen vle manje l, pou chen pa manje l yo antere l. Yo mete l anba tè, men yo pa ka idantifye l, men li gen pèmanant vrèman m voye tout sa m nan gen pèmanant nan tèt li. E ladan kòb ou fin? Talè. Wi. Li gen pèmanant nan tèt li. Kounye a menm kote a. Nou vle pou n ale nan lapolis nou pran lapolis nou pran jij depè pou n ale nan lye a se tèlman lwen se pa kote machin ka pase se bèt pou w pran pou w ale nou pran wout la m gen zanmi m gen gran frè m gen lòt moun ki vini ki sipòte m y ale avè m sou wè se ti dam nan mouri an. Nou pa gen moun sendomeng? Yo di sanzave a e bani li ye bani l ap bwè kòb li. Voyel pou nou, nou pral pasel pou ou la. Dakò enben mèsi anpil dòk dakò nap fini aprè mèsi anpil dakò. Banm di nou yon koze m gon kouzin mwen gon nèg ki manke touyel konsa wi l avèk nèg la nèg la son bad boy yal nan piscine m pa konn sak pase bon sa w tande a la nèg la prann poul touyel nan piscine nan. Lè l kouri, li chape, yo retire nèg la sou li, li chape, li vin yon kote. Kote l retranche a, nèg la al pran, nèg la tèlman bat li, li bay san. Men ou konnen lè m gade sa kòmsi m ri paske m di kabrit gad je mèt kay anvan l antre. Paske kouzin mwen an se edikasyon pa l ki fè l t al pran modèl nèg sa a. Epi se li menm tou jan l oryante tèt li a. Mwen. M ta gen pitit pa m. Pou ta avèk on Bruks. Bon depi le jou w renmen avèk Bruks lan m te gentan abandone w. Epi tou modèl edikasyon m bay pitit mwen an m pa kwè li pral an afè a moun konsa. Kòm yo di. Moun pa fè santiman moun. Men. Jan nou kloz la mezanmi. M pa kwè pitit fi m nan ta pral fè m on bagay konsa. Bon. Antouka se la jalouzi. Tip sa y ap chache li. E pou konnen ki kote l ye. Pou kwè l ye la. Gon lòt oh wi ti ati. Ti ati pale yo poze ti ati kesyon bon antouka misye pral fò rii paske nan koze ti ati ap di yo nap vini avèk youn ou de pati nan video ti ati pou nou gran chèf tòbèk la chèf bandi tòbèk paske yo tap chache misye anpil anpil anpil anpil fòm di nou ke misye bay la polis anpil problèm men ekoute la polis rive mete men sou li epi kounya la misye deside pale men misye di Li tap kite yo aretel wi men gon pakèt nèg ki nan gang ansanm avèk li ebyen se nèg sa yo ki tap chachel se sak fè li menm li mawon jounen jodia la nèg li te konn ap manje ansanm avèk yo ebyen se nèg sa yo ki nan machin lapolis ki rive aretel ann tande ti ati. Se pa yon baz ki rele ti ati a. k ap fonksyone, ki t ap fonksyone lontan, baz la gen anpil moun ladan l. Poukisa nou te touye Jean Claude? Bon, jiskaprezan, moun ki annafè avèk Jean Claude la, m pa t annafè avèk Jean Claude. Mwen konnen mwen pa t touye Jean Claude. Ou konn rezon an? Mwen konn, m konn rezon an, Grégory konn rezon an. Pou ki rezon? Pou yon afè fanm, Edna, lan Jòb. Men pou lemoman, e mwen pote tout chay yo, tout moun ki mouri lan Sid, yo di se mwen ki touye yo, akoz yo ap itilize m. Yo ban m zam ke mwen pa t posede, ke m pa t achte zam. Yo ba lòt nèg yo zam tou ki nan menm kò ansanm avè m ki te la anvan. Kè si te touye Jean Claude? Kè si touye Jean Claude? Kè si touye Jean Claude? Yon patnè Pòtoprens, yon patnè Jòg, l abite Pòtoprens. Kòman yo rele? Edna, Edna, m bliye non misye, m te bay non misye la, m te bay non misye. Bon, talò a devan tout misye yo di a, tout sa w di yo menm avèk yon lòt moun wi ki touye Jean Claude. Kounye a, ou sanble ap depale kounye a. Non m pa depale non, m di se mwen ak Grégory. Paske nou konn konbinezon an. Mwen tiye mwen a Gregory paske nou konn konbinezon. Men pa mwen ki tiye la menm. Men zam ki nan menm nan ki tire l. Kisa w fè pou viv? Kisa w fè pou viv? M fè mekanik. Epi m ap vole avèk nèg sa yo ki yo menm yo poze sòl. Ki nèg sa yo? Gregory, Rigal, James chak lè m vole lajan. M separe lajan rèf. Fifty fifty ansanm avèk nèg. Gen madanm ou gen pitit? Fifty fifty avèk. Gen madanm ou gen pitit? Hein? M gen madanm m gen pitit. Konbyen pitit ou gen? M gen 3 pitit. Lè w vòlè, ou brake moun yo, ou pa tiye yo? Non. Lè tout moun vòlè m fè gwo kòb yo, yo la y ap vin sèvi m pliye. Kòb sa yo, Gregory, Rigal, James. Nou separe kob sa ansanm avek baz la lainel tout net kounya mwen vle yo kounya yo fè yon lapè pèpè avek komisè richmon men gregory la la biye kom mwen andan la kom yon detni ki aretem pò o prens ke pou yon dosye dosye a gen 150 mil dola ladan yap dèyè kouvri yap dèyè pilonnen moun sa yo yap mete an valè yap metem kom ti a ti kom bandi ti a ti pa sel bandi nan sid. Gen plizyè bandi nan sid. Tia tia yon yon òganizasyon li ye. Bandi. Jodi a ou nan men lajistis. Nan men lajistis. Lajistis ap chèche ou depi lontan. Wi. Kisa w atann? Bon kisa m atann? M at prizon. Lan lè komisè Richmond t ap chache m, li t ap chache m pou l te tiye m avèk menm rezo ki te konn ap vòlè ansanm avè m yo. Chak lè Komisè Ochon ap vin chache mwen konnen. Komisè ou pa t janm rann tèt ou? Bon, se pa yon bagay ki te fasil pou m te rann tèt mwen. Menm si m te rann tèt mwen, Komisè Ochon pa t konprann sa k t ap fèt la, m t ap pran bal. M t ap pran bal. Ou pa rete kwè ou pral pase tout vi w nan prizon, ti Atis? Bon, mwen pa gen pwoblèm pou m pase tout vi m nan prizon akoz mwen konnen mwen konpli avèk lòt tout frè m yo. M pa gen pwoblèm pou m pase tout vi m nan prizon. Ki frè sa yo? Frè m Gregory Rigal, Ke si pa gen sitirè pa gen vòlè mwen pa gen pwoblèm pou m bay tout vi m nan prizon. Mèsi. Se yon satisfaksyon total pou lapolis e lajistis nan Sid paske nou gen plis ke 2 zan depi ke n ap pouchase gang sa a. Prezime gang nan ki se Gelson Mandela alyas Ti Ati. Nou nan biwo direktè DDS la la jodi a donk nou ta poze kèk kesyon kòm nou tande misye konfime ke se li ki te tiye Jean Claude. Jean Claude se ansyen sekirite senatè Jean Marie Salomon e li konfime ke koman Ti Bernard ke nou te adi bwa mango ki te tiye yon patnè taksi. Donk tout preske tout krim ki fèt nan zòn Tòbèk se jeneral sa ki fèl. E misye vyole fanm, li fè tout bagay. Misye vòlè motos, vòlò telefòn. Depi misye parèt la, le 15 jwen li te parèt Tòbèk, moun fèmen pòt kay yo depi 6 è di swa. Tèlman jeneral sa makawon donk ou konnen wap gon jou kanmenm ki pap pou ou donk misye yo pwosede a arestasyon li e di kote de pòtoprens e pòtay leogane e m panse ke kòm mwen di l deja son gwo kou gwo kout filè li ye paske m tap chache l lontan se youn nan gang ki gen non pou te rete bò isit aprè tout sa ke nou te gentan mete anba kòd jodia la se misye ki anba kòd misye pale la misye bay anpil pawòl la bon pou mwen. Misye ap chèche defann tèt li epi mwayen nan. M panse ke nou kapab wè verite a. Lapolis, SDPJ, tout la kapab wè kòman misye ap manti nan jan de deklarasyon l yo. M panse genyen bagay li di ki vrè, gen bagay misye ki di ki pa gen anyen pou wè la verite. Men èske se sèl li ki te konn boute yo? Wi, misye di w ti a ti a se yon asosyasyon li ye. Donk yo ba l kot non an, men se yon asosyasyon menm jan w tande 400 mawozo. Donk jodi a la misye fè konnen l konn sa. Men pandan misye ap denonse yon ekip moun. e ki te nan Bwa Landri. Fò m di w mesye se ba Bwa Landri l leve. Li leve avèk tout mesye sa yo t ap site la yo. Se zanmi l yo ye, yo leve timoun avè l. Majistra a yo leve avè l. Se timoun misye yo te ye. L t ap travay nan se kòman rele l ankò? Nan Rekofò. Donk se nan zòn nan l leve. Level misye te vin pran kounye a la fè ke gen yon seri de moun ki kite l, ki kite li. Donk misye men Gregori la, misye bay Gregori bal. E bon kou lè sa e tout dènyèman la. Donk jodi a m panse ke kòm mwen di w deja se yon satisfaksyon pou lapolis, se yon satisfaksyon pou lajistis pase nèg sa tèlman fè n mache, nou tèlman mache dèyè l, kouri dèyè l e jodi a misye nan men lajistis, nan men lapolis. Bon m espere ke tout moun ki viktim de gang Ti Ati a pou yo pote plent nan pakè Okay e nan lajistis paske misye deja gen dosye lajistis deja k ap tann li. Dosye Jean Claude la se yon dosye k ap fè chimen l paske gen plizyè moun ki arete. Donk li son son nap nèk voye kabinè destriksyon paske gen dosye yo deja ap tann li. Donk nou bezwen dè plent adisyonèl ka be tout moun ki te viktim de misye pou yo e mete plis chaj sou misye pou l ka pa ka sòti. Donk kòm misye gen yon mòd li ye li pran pòz li malad pou l sove nan prizon. Donk deja donk son nèk pou ta l nan prizon chèn nan pye, chèn nan men de fason aske pou misye pa sove rapidman. De konsè avèk komisè gouvèneman mèt Richemond, n ap fè tout sa nou konnen pou nou evre ansanm afen ke dosye bandi a li konnen yon tèm paske fò popilasyon an viv e an tout sesi an tout kyetid. M panse ke nan moman n ap viv la yon nèg si. bandi a se te rèv ou pa enskri paske bandi pa pwofesyon to ou ta ou mèt komèt aksyon sou aksyon an plizyè lye wap fini nan men lapolis e lapolis detèmine pou ke li fini avèk dosye sa li ka pran tan paske se pa yon bagay ki fasil. Menm sou deklarasyon a di lap do ke lè la polis dèyè li gen antèn li gen mobil m panse ke popilasyon vin konprann tou si la polis avèk la jistis ap travay se pou sekirize w se pou perenize w se pou o mwen tou popilasyon an aranje l di kote de la polis pou ke la polis ka ap jwenn enfòmasyon yo atan e pou l fè travay Ki se debleye bandi yo kote ke yo ye atan, afin ke popilasyon an kapab vaque nan okipasyon l an tout kyetid despri. Mèsi. Ebyen ti ati papa nèg yo bon sou wi la nèg yo bon sou ou nèg yo kente sou ou kounya la ou menm ou pral nan prizon epi yo menm yap toujou nan lari an donk.